Lapè Bondye avèk nou. Bondye beni nou. Nou remèsye ankò le Senyè ki ban nou gras malgre tan an ap fè figi l yon jan, men Senyè a ban nou gras nou kapab reyini. Enben, n ap pwofite de opòtinite sa ke li ban nou pou nou reyini an, pou nou chante glwa li. Nou pap neglije fè sa, paske Bondye se yon gwo Bondye. Ki merite adorasyon an tout tan. Kèlkeswa lè a, kèlkeswa kote a, depi nou jwenn adore Bondye, se adore Bondye. Bondye travay pou sa, li merite sa. Nou pral pataje ansanm lapawòl avèk ou nan yon tèks ke nou jwenn nan Jan 15 vèsè 1 e 2. Je suis le vrai cep. K ap okipe pye rezen an. Li koupe tout branch nan mwen ki pa donnen. Li netwaye tout branch ki donnen pou yo ka donnen plis toujou. Jezi Kris kondane Le faux semblant. Gwo deklarasyon sa a nou jwenn ni nan testaman spirityèl ke Senyè Jezi te kite. Uhmm. Pou moun ki va eritye l yo. Premye bagay nou remake nan tèks la, se relasyon ki egziste ant li menm ak papa l. San nou pa antre nan twòp detay, jodi a gen anpil sèkt, Kap tante separe yo. Separe Jezikri ak Bondye. Genyen ki rive kwè ke Kris la enferyè a Papa a. Humm. Kwè yon bagay konsa, se pa ni erè, ni fot. Sa se egareman tou senpleman. Nou rete la nou pa pa nou pa pa avanse sou pwen sa paske se pa sa n ap pale jodi a. Tèks sa nou li la a, li gen 2 gwo mesaj ladan l. 2 gwo mesaj ladan l. Mwen menm jodi a m ap m ap preche sou premye pati a. Si w pa pote fwi l ap retranche w. E dezyèm pati mesaj li genyen si Bondye ta pèmèt mwen li, nap preche l se, si w pote fwi l ap emonde w, e nap wè sa k emonde a sa l vle di, men pou kounye a se si Bondye pèmèt mwen. Ok. Se pa ti enfòmasyon ki genyen nan Jan 15 lan. Jan 15 lan, Jezi Kris bay yon enfòmasyon sou sa yo rele pwodiktivite espirityèl. A se gwo franse wi, pwodiktivite espirityèl, se gwo franse men, espirityèlman fò w bay, fò w pwodui, fò w pwodui espirityèlman, fò w pwodui. Lè Jezi idantifye tèt li kòm pye rezen an, epi li idantifye Papa a, Kò moun kap okipe rezen an. Hum. Jezi Kris antanke prensip de la pwodiktivite espirityèl. Jezi Kris ki konnen depi w nan li ou paka pa pwodwi. Jezi Kris ekate Tout posiblite pou nenpòt ki moun ki di yo nan li. Tande wi, Jezi Kris ekate tout posiblite ki genyen pou yon moun ki di l nan li. Ha! Pou kèlkeswa fòm nan, sou kèlkeswa fòm nan, pou w pa ranpli kondisyon sa yo nou pral di w la, li enposib, Jezi Kris ekate tout posiblite. Pou w nan Kris, pou kondisyon sa yo ou pa reyini yo. Ki kondisyon yo ye? 1. Larepantans Inisyal. La konvèsyon, sa yo rele rejenerasyon an. La nouvèl nesans. La konsekrasyon o Senyè. Ou tande? Jezi Kris se kè de tout posiblite pou kèlkeswa moun ki vin nan li, pou twa bagay sa yo li va reyini moun, moun sa li va reyini bagay sa yo. N ap redi yo pou ou. La repantans inisyal, la konvèsyon, la nouvèl nesans, La konsekrasyon o Senyè. Twa kondisyon sa yo yo enkontounab. Twa kondisyon sa yo yo enkontounab. Jezi Kris pa negosye yo menm. Chak moun ki di yo kandida pou le sali. Tout moun ki di yo kandida pou le sali etènèl. He bagay sa yo fol nan ou, fol nan ou. Nan Jean 15 vèsè 2 a, Jezi Kris ki mèt legliz la, ki fonde legliz la, Jezi Kris poze yon pwoblèm, Li poze yon pwoblèm, nou panse pwoblèm nan men nou pa chita sou pwoblèm sa. Nou pa rete sou li vre. Jezi Kris di, Tou sarman ki et an mwa e ki ne porte pa de fwi, il le retranche. Ki il sa ki rele otanch lan? Le père de gloire. Se pa li menm non, le père de gloire. Se Bondye kap retranche l. Ou konn sa le di retranche? Lap koupe l, lap mete l atè lap jete l. Le père de gloire kap fè sa. Jezi kris poze yon gwo pwoblèm la. Jezi poze yon gwo pwoblèm la. Lè nou byen analize sa Jezi di la a, sa pouse nou poze de kesyon. Li pouse nou poze de kesyon. Premye kesyon an, Kòman w fè pou yon moun li nan Kris epi l pa pwodui? Premye kesyon an wi. Dezyèm kesyon an, Lèl di lap retranche w la kòman sa ap fèt? Sa sa vle di? Ki konsekans ki genyen nan sa? Nan retranche a? Ki konsekans kap genyen? Eske nou chita sou bagay sa yo? Nou li yo? Nou pase sou yo men nou pa rete sou yo? Jezi Kris di sil pa pote fwi. De ki fwi Jezi Kris ap pale la a? Jezi ap pale, e nan dènye tan sa a n ap viv la la a, nan tan Lawodise pwofetik ke nou ladan l lan la a, se sa k pa manke moun k ap fè fosanblan nan levanjil. Se trè trè enpòtan. Bagay sa yo, w a wè yo nan 2 Timote 3, 1 a 5, Apokalips 3. Vèsè 16 a 18 Fwi ke Jezi Kris ap pale la a Fwi ke Jezi Kris ap pale a Ebyen Li anbrase tout bagay ki konsène yon fidèl an Jezikri, ki kapab sèvi a la louwanj. Tout bagay ki ka fè Bondye plezi, tout bagay ki ka fè Bondye plezi, fwi Jezikri ap pale la se sa l vle di. Tande, yon moun ki nan Kris, ki pote fwi, kòman l ap sinyale? La pratique des bonnes œuvres. Lè lap, lè lap di la pratique des bonnes œuvres, du point de vue de Dieu. Se pa bonnes œuvres jodi a jan moun yo konprann fè bonnes œuvres la non. Du point de vue de Dieu. Ok. Son attachement sans distraction à la personne de son Seigneur. La bonne influence exercer par lui-même sur ses semblables. Sa a trè trè enpòtan. Moun ki kandida ki nan Senyè a, ke se moun Senyè a li ye, fwi sa yo l ap pote a fòk, fòk yo lakay li. Fòk yo lakay li. Fòk li genyen bòn enfliyans sou sanblab li. Lè nou di sanblab, Ni moun ki anndan, ni moun ki deyò. Fidelite moun sa a nan responsabilite ke li andose, tout moun dwe wè fidelite a, tout moun wè ke son moun ki fidèl. Tout moun wè son moun ki fidèl. Se pou tout moun wè ke li dezenterese Se pou tout moun wè ke li dezenterese pou l fè afè Bondye mache byen. Se gwo bagay k ap di la a, se gwo gwo bagay k ap di la a. Tout moun ki ka pote fwi nan Senyè a, se pou moun sa a li fè wè ke, Li vrèman dezenterese pou li menm pou l ka fè afè Bondye mache byen. Ok. Moun sa a, se yon moun ki toujou montre sans li, sans de solidarite ke l genyen, solidarite Dans le bonheur comme dans le malheur Nou di solidarite dans le bonheur comme dans le malheur Nou pa di solidarite dans le mal non Paske kretyen pa ka solidaire dans le mal Yon kretyen pa ka solidaire dans le mal Yon kretyen fèt pou l solidaire dans le malheur Yon kretyen, yon frè, yon sè tonbe nan malè Se dwa nou pou nou kanpe avè l Men, yon kretyen ki lage kò l nan salte, nan fè dezòd, ou pa ka al ba l lebra. Si w al ba l lebra pandan l ap fè sa k pa sa, ou se yon moun ki solidaire dans le mal. Le chrétien li pa la pou l solidaire dans le mal. Men nou la pou nou solidaire dans le malheur. Ok. Kretyen an li dwe, li dwe sinyale li par sa position, gade, sa position ferme. Ou pa ka di se moun kris ou ye epi pou nan kòripsyon. On moun ki di se nan syèl li prale, se moun kris li ye, se pou moun sa a tout moun konnen l kòm moun ki pa nan kòripsyon. E kòripsyon an sou tout fòm. Kòripsyon an sou tout fòm. Ou pa ka di se moun kris ou ye epi lè fini ou nan kòripsyon. Sou tout kèlkeswa fòm nan. Lè tout bagay sa yo nou sot di a la ki sinyale yon moun k ap sèvi Bondye dans la droiture, depi w sispann fè bagay sa yo, se sa k rele ou sispann ou pa pote fwi. E se sa k rele ou sispann ou pa pote fwi. Aayy! Depi ou refize pèsevere nan bagay nou sot di ou la yo, depi ou pa pèsevere ladan yo ankò, ou son moun ki pote, ou sispann ou pote, ou sispann pote fri, paske ou otomatikman ou son moun ki steril. Ou steril. E. Sterilite a nap pale a la se li menm Kris rayi li pa vle wèl. Ou pa ka nan Kris banm di w. Jezi Kris di mwen se mwen se pye rezen an. Nou menm nou se branch yo. Kòman w fè ou kòm branch ou kole sou le Senyè Jezi Kri e ou pa bay fwi. Ò se Jezi Kris li menm kap alimante w. Jezi Kris di ou pa ka kole sou mwen pou w pa bay fwi. Tout moun ki pran pòz yo kole sou Senyè Jezi, yo pa bay fwi, se mèt dam yo ye, se blofè yo ye, Jezi Kris di lap koupe l, lap retranche l. Jezi Kris trè sevè la. Aswè a la, kesyon nap poze, èske nou bay fwi? E si nou bay fwi ki fwi nou bay? Ki fwi nou bay? Paske Senyè a pa ka tande bagay sa a. Senyè a pa tolere bagay sa a pou w kole sou li epi ou pa ka bay fwi. Lesenyè a pa dakò. Tande wi. Si ou kole sou kò l, Ou pa bay fri? Gen de bagay ki rive w. W ap vin initil, w ap vin nuizib. Se gwo bagay n ap di la. Depi ou kole sou kò l, ou pa bay fri, depi l koupe w, Paske l se li di la, le père de gloire ap retranche w, depi le père de gloire retranche w, gen 2 gwo bagay ki rive w. W ap vin initil, w ap vin nuizib. M ap esplike nou kò, m ap fè ilistrasyon an byen pou nou ka wè sa sa vle di initil avèk nuizib. An nou pran yon moun ki fèk mouri, yon moun ki desede, li fèk mouri. Di m kisa yon moun ki fèk mouri ka itil ou? Li pa ka itil ou. Ou rele l, li pap tande w. Ou di l vin m pale w, li pap okipe w. Tandike tout zòrèy li la, tout je l la, bouch li la, ou wè l kouche devan w lan la, tout sans li, ou gade, ou wè tout ògàn li yo ap gade w. Men, li gou chèl mouri l, li pa gen lavi ladan l. Èske l ka itil kèlkeswa moun nan? L ka itil moun nan? Non. Sa vle di moun sa a, li initil. E nuizib la? Kòman l ap nuizib? Ayayay! Kòman l ap nuizib? Yon moun ki mouri, tande wi mezanmi, yon moun ki mouri, le kò imen, gen yon pwosesis ke yo rele pwosesis de la putrefaction fòk moun nan al antame pwosesis putrefaction an paske si w pa prese kouri al depoze l nan twou pou w al depoze l la l ap gate nan men w l ap kòmanse lage vye odè l ap pran tout kay la. Lap pran tout zòn nan. Sa sa vle di? Sa vle di ke kòm ou lap nwizib la, antanke kadav, si ou pa al mete l nan twou a, movèz odè a ka ba w maladi. Ou pap ka sipòte l. Lap, gade, lap enfekte tout moun. E, m ta renmen nou konprann sa aswè a la a. Sa son gwo koze kap di la a. Depi mèt la retranche yon moun, li vin initil, li vin nuizib. Eyy! Tande yon pawòl mesye! Kadav la gate, si w pa kouri al sere l, ou pap ka sipòte l. L ap nui tout moun ki nan antouraj li. L ap nui tout moun ki nan antouraj li, menm moun ki te pi renmen l yo. Ha! Menm moun ki te pi renmen l yo. L ap ba yo pwoblèm. L ap ba yo pwoblèm. Se sa k pase la a. Si w nan Kris la, ou pa degaje w pou w pote fwi. Ou kite Lesenyè retranche w. Ou pral initil epi ou pral nuizib. Ou pral nuizib. Ou pral nuizib. Lè Senyè a koupe yon branch ki pa donnen li fatal wi. Sa vle di ke si w nan kò a, si w atache o Senyè fò w degaje w pote fwi wi. Fò w degaje w pote fwi. Paske si l koupe ou, Lap fatal pou ou. Tande. M pa ta renmen nou bliye istwa tout moun ki pat jwif yo ki te kite Lejip lè lè Izrayèl tap kite Lejip pou yal latè pwomiz. Te gen yon pakèt lòt moun ki pat jwif ki te al avè yo. Labib rele moun sa yo Ramasi. Men èske nou konnen moun sa yo yo pat benefisye rityèl pirifikasyon pa le san an? Izrayelit yo te fè pirifikasyon an kote yo te pase san ti mouton an sou lento pòt yo, men e sa k pa t Juif yo te fè l? Yo pa t fè l, men yo te dakò ale avèk Izrayèl pou y al jwi benediksyon Izrayèl ap beni, paske yo wè Bondye se yon Bondye ki gen puisans ak pouvwa. Ebyen, moun sa yo se parazit ke yo te ye. Y ap, yo vle jwi Izrayèl san ke yo pa fè Bondye Izrayèl la plezi. Jodi a, yon pakèt moun ki kole sou Kris, se Kris k ap nouri yo, se Kris k ap ba yo manje, se Kris ki fè yo byen bèl. Men se nan Kris la yo, y ap jwi Kris, men Kris pa jwi anyen nan yo. Yo pa pote fwi pou Lesenyè, Lesenyè di li pa dakò avèk parazit. Gen plant, yo rele plant parazit. Li monte sou lòt plant lan, l ap souse lòt plant lan, men l pa gen rasin. Se pa rasin li k ap nouri l, se rasin lòt plant lan k ap nouri l. Yo rele sa plant parazit. Lesenyè pa dakò pou timoun k ap mache avè l yo se parazit yo ye. Si nou kole sou kò Lesenyè, se pou nou pote fwi. Se gwo bagay k ap di la a. Pa bliye, se Ramassi sa yo, an premye, ki te revòlte kont Bondye. Lè Bondye t ap ba yo lamann, yo t ap manje lamann chak jou. Yo di, Se yo menm ki te pran tèt Izrayelit yo anvan. O, nou bouk avèk vye manje sa a! Se yo menm! Jodi a, moun ki nan Lesenyè, ki di yo nan Lesenyè, ki pa pote fwi, se yo menm ki la k ap bay pwoblèm anndan legliz la plis. Se yo k ap bay pwoblèm anndan legliz la plis. Yo bay pwoblèm. Enben, ou konn sa Lesenyè te fè yo nan dezè a? Te genyen sisan mil òm de pye ki te kite Ejip. Bondye te touye senksankatrevendizneufmilnèfsankatrevendizuit ladan yo. M ta renmen nou konprann, sou 600 mil òm de pye ki te kite Ejip, Bondye detwi 599 mil 998. Lesenyè pa jwe! Kant il saji de pote fwi, Lesenyè pa jwe! Depi ou pa pote fwi li di l ap koupe ou. Jan, Jan 15, vèsè 6 di, Si kèlken ne demeure pas en moi, il est jete dehors. Dife boule sa a. Se pou, se dife kondanasyon etènèl li ye. Se pou jwèt li ye. Jodi a gen nèg ki nan le, ki nan legliz, y ap fè dezòd, y ap fè betiz, sou pretèks ke yo nan Kris, yo pa po, yo pa pote fwi, men yo gen espwa lavi etènèl kanmenm. Le Père de Gloire. Jezi Kris deklare ke Le Père de Gloire di, Depi w kole sou Kris la se pou w pote fwi. Depi w pa pote fwi, di L ap retranche w. Retranche vle di L ap koupe w. E depi L koupe w, depi branch lan soti nan pyebwa a, premye sa k ap rive l se fennen l ap fennen. Lè l fin fennen, li sèch. Lè l fin sèch, yo ranmase l, yo brile l. Se sa k pral rive tout nèg, tout fanm ki anndan legliz, ki pran pòz, k ap fè fo sanblan yo anndan legliz la, yo pa pote fwi, Leseyè di l ap retranche yo. Waww! Dife sa a! Se kondanasyon etènèl ki rezève pou mokè yo, pou les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ha ha! Mèt jaden an, mèt jaden rezen an pa nan jwèt. Li pa dakò pou yon branch kole sou li, se li k ap nouri l, epi pou l pa pote fwi. Si w kole sou pye rezen an, Degaje w pou w pote fwi. Degaje w pou w pote fwi. Paske daprè chèf legliz la, yon kretyen de pwofesyon, humm, yon kretyen de pwofesyon ki, ki enpwodiktif, sa vle di ki pa pote fwi, ou osi koupab. Ou o, gade, si w kole sou Kris la, ou pa pote fwi, ou sanble avèk yon lou ki antre anndan yon bèjeri epi l tonbe ap manje mouton. Ou osi koupab. Ou osi koupab. Se sa Akte 20 vèsè 29 a 30 te di. Yon sèl bagay pou nou pa bliye, pa bliye sa, Jodi a pa bliye sa. Kèlkeswa moun ki di se ak Jezi lap mache, fòk li bay fwi. Èske n tande sa? Kèlkeswa moun ki di se ak Kris lap mache, fò l pote fwi. Pa bliye sa aswè a. Depi w pa pote fwi, sa mèt, sa mèt reziyen an di lap fè? Lap koupe w. Si w, si yo koupe w, sa kap rive w? Wap sèch, wap fane, yap boule w. Gen de bagay kap rive w lè yo koupe w ou se, gen de bagay m te di kap rive w, sa kap rive w? Wap initil e wap nwizib. Wap initil, wap nwizib. Menm jan egzanp kadav la ke m te pran ba ou an. Jodi a gade pou wè, mwen menm avè w ki fwi nou bay legliz la? Ki satisfaksyon nou bay le Senyè Jezi? Le Senyè Jezi pa gade moun sou figi. Le Senyè Jezi pa gade moun sou vizaj yo. Kelkeswa moun ou ye a, Menm si w te bèl, menm si w te byen abiye, ou te pale tout lang ki genyen, ou te gen tout konesans dimond, depi ou di ou kole se sou li w kole, ou pa pote fwi, le Pè de glwa l ap retranche w. An nou fè efò pou nou pote fwi tande, premye efò w gen pou w fè la se fwi pou w pote. Degaje w pote fwi, de fwi ki diy, de fwi ke Lesenyè apwouve. Paske le Seyè pa dakò fo sanblan. Ou sonje sa l te fè figi Estè? Kòman l te modi figi a? Figi a parèt byen bèl, lè l panse l gen fwi, l pa gen fwi. Enben, di l modi, ou pap janm bay fwi. Enben, men l vin repale ankò nan Jan 15, Enben, tout branch ki kole sou li k ap nouri, se li k ap nouri yo, ou pa pote fwi, l ap koupe yo, l ap jete yo. Se pou nou pran men nou jodi a. Lè se Jezi k pale, tande sa l di. Liye dupin pa pa pale met la. Lèl di lap retranche w la lap retranche w wi papa e depil retranche w lap fatal lap retranche w lap fatal enben siw pa pote fou Si ou pa pote fri, piske Lesenyè Jezi li rayi fo sanblan, li pral mete fen nan sèvis ou, paske anpil moun k'ap gade ou yo wè ou nan Kris. Men poutan, mèt rezen an konnen ou pa itil li. Se fo sanblan w'ap fè. Enben piske se fo sanblan wap fè lap retranche w. An nou fè efò mezanmi pran pawòl Kris la trè o serye, an nou degaje n pou n pote fwi, paske lagras de Dye bay la se yon gras salvatris, se yon gras sanktifyant, se yon gras efikas, nou tande sa, Gras a Sang Ti Fi Ont, li salvatris, li efikas. Piske Bondye bay gras pou nou pwodui, an nou jwi tout gras Bondye bay pou nou ka pwodui, pou nou pa fè fo sanblan, paske si nou fè fo sanblan, kèlkeswa laj ou te genyen nan legliz la, kèlkeswa nonb dane ke w te genyen, kèlkeswa jan w te prezante, kèlkeswa sa ou te konn, ou te itil deja. Tout moun wè w tap itil, depi mèt la, mèt lavi kap jije a, li wè w pa pote fwi, lap retranche w, lap koupe w. E depi l retranche w li koupe w, wap fane, wap fennen, wap seche, epi yap boule w. Ba pou malè sa pa rive w.